Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa, jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si potko fè sa, e pa bliye aktive siy notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste nòmalman. Deja nou di mèsi avèk ou menm ki deja fè sa, e mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konnen ou entèlijan, ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. Medam e mesye san pale anpil, san pèdi tan, n ap rantre dirèkteman nan videyo pou jodi an. Pote chèz ba yo nou pral fè w tande sa kap pase nan moman an la. Bwa kale! Bwa kale! Bwa kale! Ti Magalie apèn mete dwen mi nan je yon gwo towo nan baz 400 mawozo avèk tout madanm ni ki tap tante sove anba bwa kale a pou rantre sendomeng, misye te konvèti misye fè sa pa gen 3 jou misye fè konnen kel remèt Bondye lavil, li depoze zam, men misye pa konnen si pil zak li te konn fè yo tap swiv li, misye pa konnen si polisye ti Magalie yo pat bliyel, E yo pap janm bliye l. Nan moman an la, anpil bandi ap konvèti, anpil bandi ap depoze zam, men yo pa konnen si ke kòmsi aksyon yo te konn fè yo ap toujou swiv yo, e l'ONU la fè konnen ke fòk Ayiti ta jwenn yon entèvansyon prese prese pou sa kap devlope la pou l pa pi anpire, yo fè konnen se gè sivil ki gen Ayiti, bon, m pa konnen si popilasyon an wè ke li bezwen entèvansyon, nou pral, nou pral vin sou sa paske l'ONU fè konnen fòk ta gen yon entèvansyon la. Popilasyon an m pral ba nou eksplikasyon e nou gen dwa pou n kòmante la pou n fè konnen nou pa bezwen entèvansyon oubyen pou n fè konnen eske nou bezwen tou hum paske kòman espas kòmantè a se pou nou l ye fòk nou anvayi l nan moman la tou popilasyon an modifye bwa kale a bwa kale vèsyon 3 li apèn lanse nan senmak nan moman an la popilasyon avèk lapolis ap mache pran mezi bandi nan vil la ki ta vle bay pwoblèm mezi nèg savyen ki te vin tabli kò yo nou kapab di. Bwa kale ap etabli l se se sou tout peyi a nèt bwa kale ap etabli l nan moman an la sitiyasyon vrèman konplike e e nou pral di w tou si popilasyon an ta kanpe bwa kale a kisa k pral rive yo hum yo te mèt fon yon tou hum antre tèt yo tèlman ke jwèt la hum t ap t ap konplike pou yo. Nan moman ap tande nou la gen yon gwo bandi nan baz katye mawozo ke ti magali apèn etenn souf la msye tonbe avèk. tout madanm ni. Misye tonbe se nan moman ke li tap tante rantre Sendomeng paske l wè Bwa Kale a pral frape Baz 400 Mawozo fò. Misye tonbe, se apre ke li fin remèt Bondye lavi l, se apre ke, eske, eske misye mouri nan Bondye? Sèvant yo, pale avè m, eske, eske yon nèg ki te konn ap touye moun, vyole moun, e, e, e krisifye moun, nèg ki te konn ap fè yon pakèt tenten, nèg ki pa t pran lavi moun pou anyen, ki deside 3 jou apre Bwa Kale a fin lanse, konvèti? Eske si misye vin tonbe, misye tonbe nan pye Bondye? M ta renmen nou pale avè m. Eben, misye te fè konnen ke li konvèti, li remèt Bondye lavi l, kesyon gang nan li fin avay sa, li pa nan bagay konsa ankò. Daprè enfòmasyon ke nou rive jwenn, wi misye te bay depoze zam, misye fè konnen l ap bay lavi l yon lòt liy kounye a. Men, mon frère, kite m di w, polisye yo p ap padone w. Popilasyon an, pèp ayisyen an pap janm padone w. Misye tonbe be Mibalè nan moman, nan moman la kadav misye Mibalè avèk tout madanm ni atè a. Nap raple w ke Ti Magali ap fè yon travay serye e sa fè fòk nou kite yon bon ti mo pou Ti Magali nan espas kòmantè a kap bay bandi yo bwa kale tout bandi ki ta vle kite peyi a, tout bandi ki ta vle kite peyi a pou antre Sendomeng. Mwen menm m pa wè ki bò nèg yo pral pase. Paske sitiyasyon vrèman konplike nan moman an la, bwa kale a modifye, bwa kale vèsyon 3. E sitiyasyon konplike se tout kote nèt ki mobilize la, tout kote mobilize yon fason pou yo tou fin ak kesyon bandi sa an Ayiti medam mesye. E l'ONU la ki fè konnen ke e Ayiti bezwen yon entèvansyon prese prese. Men, banm di nou popilasyon, eske nou wè nou bezwen entèvansyon nan moman? Pale avè m. Eske nou wè nou bezwen entèvansyon nan moman? Bwa kale avèk entèvansyon, entèvansyon sa nou pi pito. Bwa kale avèk entèvansyon sa nou pi pito. Reponn nan kòmantè a. Di eske nou vle entèvansyon ou pa. Paske mwen menm sa m wè. Fòk, fòk, fòk m ta di nou sa m wè a. Ayiti pa bezwen entèvansyon militè ankò. Premyèman. Lè blan yo vini, majorite bandi depi yo antre nan kokiy yo, fini. Sa vle di ke blan yo depi bandi yo antre nan kokiy yo, tout bagay ap fini. Ou byen blan yo pral arete bandi sa yo. Men arete yo mete yo nan prizon, prizon gen dwa ka di vidanm ou pa konnen. Men ou wè bwa kale a, pa kite okenn chans pou bandi. Depi yo pran ou, m pa bezwen mete sa bwa kale. Se kounya loni wè ke Ayiti bezwen entèvansyon. Kounya l'ONU jije ke fòk Ayiti pran yon entèvansyon. Enben, mwen menm pèsonèlman, sèl grenn vòt mwen pap ka pase. E sa fè map mande nou fòk nou menm tou nou kontribiye nan sa. Ayiti pa bezwen entèvansyon militè ankò. Ayiti te bezwen'l vrèman, men nou pat jwenn li. Nou oblije ouvè je nou, nou lanse pwòp batay pa nou ki se Bwa Kale Kote ke nan moman an lamezi bandi ap pase anba woulo bandi m di wi. Popilasyon m ap retounen fon ti rapèl pou nou ankò. Depi nou pa kenbe nèg la ak zam, telefòn ni pa gen nimewo bandi, li pa gen konvèzasyon ak bandi, si nou wè l parèt twò sispèk, bay lapolis li. Pa fè moun abi. Okontrè, moun sa nou wè n ap fè abi ak, sa ka rive se li menm ki pral itil nou nan Bwa Kale a. A vle di nou bezwen tout moun depi l pa bandi. Nan moman an la. L'ONU jije ke fòk Ayiti ta pran yon entèvansyon militè prese prese. Mwen menm map di sa klè ankò, Ayiti pa bezwen entèvansyon. Youri Latortue deklare ke sa kap pase nan peyi a la se gè sivil. Ti Youri poze w. Bwa kale! Ou wè pil bandi nou mete yo yap rive sou yo sou yo tout. Bwa kale! E nèg, nèg, map retounen di sa ankò, nèg a vès yo. nou mèt poze nou. Bwa kale! Kay nou Ayiti, popilasyon konnen yo. E apre bwa kale pou bandi a sapat yo, popilasyon sipoze lanse bwa kale pou nèg, pou gen de seri de nèg ki pa ka pile Ayiti. Nèg sa yo dwe tou ret kote yo ye a. Bwa kale! Paske nèg sa yo se kansè yo ye pou peyi a. Bandi a, nèg a vès sa yo. Mwen map pran angajman m sa. Michel Martelly. Bwa kale! Pa gen dwa pile Ayiti ankò. Paske se sou rèy misye a. Tout bandi sa yo kale. M pral di yon bagay klè. Ou wè sou Martelly, ou ka di ou pat konn wè bandi pa vre? Enben se misye ki kreye tout bandi sa yo. Lè misye fin ale pou bandi sa yo e frape pou li. Mesaj la klè. Lè Jovenel t ap bat pou bay misye do, se menm nèg sa yo ki te aktive bandi yo pou te bay bwa kale wi. Enben se sa ki ta pral fè suit avèk kreyasyon je 9 wi pou je 9 tal kanpe anfas nèg sa yo wi sityasyon konplike m pa konn si nou wè sa popilasyon an m pral fè nou konnen ke si nou kanpe bwa kale a men sa k pral rive m pa pwofèt men m wè. Se pa sa m ta swete. Men si popilasyon an ta vin kanpe Bwa Kale a, m pa swete sa ditou. Popilasyon an, gade nou mèt fou yon tou antre tèt nou. Nou menm, bandi pral ba nou Bwa Kale kounya. Bandi pral ba nou Bwa Kale, Bwa Kale ap tèlman rive rèd nan dada nou. Men mwen de lakay nou nèg yo ap antre al pran nou. Se de bagay nan faz nou rive a bagay la ye. Libète ou lanmò. Pou ki sa? Ou pa ka nan peyi ou anprizone menn. Ou pa ka nan peyi ou pou nan prizon, sa pa fèt. Ou pa ka nan peyi ou gen de kote ou pa ka al ou limite, sa pa fèt. Bandi yo ap mache sou fyèl nou. Depi nou ta, depi nou ta menm panse menm yon jou, menm yon segond pou nou ta kanpe operasyon Bwa Kale sa. La polis rete mobilize, rete rete la. Travay la pap fasil. Nou konnen nan moman la, nan moman la an nou tout, an nou tout ini nou pou nou mande fòs pou la polis. Paske an ba grif nèg sa yo nou ye a, fòk fòk nou sot san ba grif nèg sa yo. Nèg yo ap touye nou se kòm si zam nan se nou ki te ba yo l. Nèg la di l son viktim poutan l pa wè ke lap viktim yon lòt ki viktim menm jan avèl. Sa vle di ke nèg yo yon bann nèg sòt tèt pete yo ye. Popilasyon an, si nou kanpe bwa kale a, bandi yo ap ba nou bwa kale pa nou nou menm. E sèt fwa si depi nèg yo kidnape nou, fanmi nou pa ka bay kòb yo ap touye nou. Sa klè, depi nou kanpe bwa kale a. Bwa kale a, sipoze, rete la. Malgre, ou tande, malgre nou ta fin eradike mezi bandi, tankou nou ta fin touye mezi bandi, pou si kèk jèn ta deside, i gen ide sa nan tèt yo, pou yo di, eh, Bwakale toujou la, pa nan mwen nan, vwala, pou yo toujou gen krentif sa. Bwakale a dwe toujou egziste. Sa yon tèm ki ta dwe rantre nan langaj kreyòl nou. Nan moman an la, gon pakèt ti jèn ki deside di ap depoze zam. An reyalite gen la do kòman se depoze. Men, se jou, se jou kap konte pou yo fann tèt yo. E medam yo tou, medam yo e prizon m ta renmen nou ba yo. Bay medam yo prizon. Sak konn kenbe zam yo pa gen prizon pou yo non menm so avèk gason. Men sa ki madan gang yo ba, ba yo prizon. Tankou nou pa bezwen touye yo. Paske gen anpil ladan yo se mizè ki fè yo, ki fè yo madan gang. Humm. Men. Gen ladan yo tou e bwa kale yo dwe pran. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi a. Nou diw mèsi dèt dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne, like, pataje videyo sa a pou kapab ankouraje travay la. Tchaw tchaw nap kwaze ankò nan yon lòt videyo. Tchaw!